E menm lè w wè gen anons pou dire ke ben on va debloke, atansyon, eee, sa kapab rive nan yon moman kote ke lòbèy pete. E, lè lòbèy pral pete konsa ou pap janm konnen. Se la le pwoblèm. Men jis avan fò m di nou ke, e, je me porte pas trop bien. Mwen gripe, n ap wè vwa a retounen a polonyèl ankò paske yèswa mwen dòmi a la fyèv. Maten an m panse ke sa ta kapab ale mye, ben. Nap tann poun wè paske nou pran medikaman yo preskri nou medikaman ben ya de jan ki ekriv ki diz ou toujou ap malad ou menm men mezanmi maladi la pou moun li la pou bèt m pa bezwen di non men sim malad souvan se ke m gon sante frajil sa ta vle di fòk mwen pran anpil prekosyon bon e gen yon mesye ki rele Jean Ernst Muscadin komisè Miragwàn depi se bandi ki ta renmen al viv byen. Nou mèt met tèt miragwàn pou n al fè lòbèy. Nou mèt al ouvè kò nou miragwàn. Ok. Paske mesye sa li menm li pa jwe. Genyen yon nèg, m p ap di s on bandi. Konsa tou, m p ap di s on moun de byen. Misye sanble sòti Pòtoprens. Nou wè m pa di nan Vilaj de Dye paske lakestyon. de Vilaj de Dye, li evoke atravè kestyon yo, men m p ap di wi ou non. Komisè a mete men sou sitwayen sa a oubyen sou bandi sa a. Lè l ap poze l kestyon, li di se ta nan vilaj li soti. Misye ka pa bon bandi wi. M gen yon bon zanmi m ki toujou ap fè diskisyon sa yo avè m e misye aprann mwen anpil. Frèch la m ap salye w. Tande non, nan kestyon yo, Gen 3 bagay pou n konprann. Swa misye, eee, m ta kapab di li afole. Swa li ap bay manti oubyen li pa moun vilaj. Sa vle di manti nan 2 sans. Premyèman, ou wè son nèg kòmsi y ap manyen misye, sa vle di y ap frape l pou l ka pale. Lè l ale pou l di yon bagay ki pa ale nan sans chèf yo, yo tape l. Misye se yon dread e misye. M ta kapab di parèt trè afebli nan videyo a. Men gon bagay pou n konprann, sè ke depi ou wè nèg sa yo mete men sou yon endividi a 75 pousan se yon move grenn. Men fò m di nou ke aprè yo fin poze misye kesyon, ebyen misye kadav. Misye kadav, yo fizye misye. M ap gade m wè foto kadav misye, misye atè a bagay sa yo. Donk, misye vale dlo bouch li. Men map mande la polis avèk komisè a fòk yo trè vijilan, trè vijilan nan sans ke sa kapab rive yon moun deplase soti nan pòtoprens li ap mete tèt nan zòn pwovens ou kenbe li le fèt ke te kapab gon antèn ki di ke men tèl moun tèl moun tèl moun paske anpil moun te ka gen pwoblèm avèk moun sa epi Yo bay yon enfòmasyon sou li epi sa w tande a la pwoblèm. Kounye a sa nou pral konprann se ke nan entèwogatwa la, alò misye aksepte ke kèlke pa li leve nan vilaj, li konnen kèk moun nan vilaj. Men si w leve nan vilaj, ou ta yon bandi w pa ka di w pa konn ti lapli. Gon yon seri de nèg nan baz la w pa ka di w pa konnen paske gon yon fizyonman antre Gran Ravin e vilaj. Èske nou konprann byen sa m ap di nou an? M pral pèmèt nou tande odyo paske nan videyo a genyen ti maltretans. Se misye yo menote li, misye atè, epi gen kèk kote misye ap pran kèk ti frap tou. Se sa k fè, m p ap kite nou gade videyo a paske YouTube gendwa pa kite l pase. Apre m kapab voye videyo a pou nou. Men fò m di nou ke apre tout kestyon sa yo, misye kadav. Koman ou di ou rele? Elve Sen Jak. Konbyen tan ou fè batizan? Depi a 2 zan m vilaj de Dye. Depi a 2 zan? Papa m al vilaj de Dye ansanm avè m. Ki relasyon ou gen ap Izo? M pa gen okenn relasyon a Izo. Men ou konn Izo? M konn Izo trè byen. Ki ès ou konn ankò? M konn Manno trè byen. Ou konn Manno trè byen? Wi. Ki nèg ankò? Ki ès ou konn ankò? M konn izo, m konn manno, m konn dad, m konn plizyè nèg anndan, a e sak fè sa? Kiyès ou konnen, kiyès ou konnen? M konn dad. Dad? Wi. Ok, kiyès ou konnen ankò? M konn pikan. Pikan, ok, kiyès ankò? Chèf pikan. M konn plizyè ankò. Ankò? Izo. E dil? E, kiyès ou konnen ankò dim? Map diw. Enben chèf la, banm pale. Pale non! Ou nan men la polis? A be m tande mo sa yo. E kisa wap di fanmi polisye yo touye a yo? Lè vil? Fanmi polisye yo touye a yo? Mwen men m pa konn manje zam non. Ou pa konn manje zam? M pa konn manje zam. Ok. M pa konn. Pandan map fè emisyon sa la fòm di nou ke gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke gen yon polisye ki tonbe nan zòn Pernye pandan misye ap mennen timoun li lekòl. Donk map vini anpe pli ta avèk plis detay pou nou men se di se di timoun sa ki li menm ap gade papa l. Ki ap benyen nan san l. Se ta malfra ki touye li. Tèt chaje. Brèf. Deblozay pete antre les membres de 400 mawozo. Se konsa pou l ye wi. Li pa ka lòt jan. E si chak jou yo te kapab batay antre yo. Ebyen m panse ke sa tap fè popilasyon an byen paske gon lè kap rive ben youn ta ratibwaze lòt epi lè sa lapolis ta annafè ak mwens bandi. Tande byen, genyen yon pwoblèm la, yon diskisyon ki pete ant Lanmò San Jou, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, avèk Gaspiyay. Diskisyon an te tèlman sovaj opwen ke. Yo ta fè konprann Lanmò San Jou tire sou Gaspiyay. Gaspiyay li menm al jwenn Kòlèg. Nou konn Kòlèg wi. Gaspiyay al jwenn Kòlèg e li ale avèk anpil sòlda paske li gen sòlda pa l. Poukò li la a? Toujou daprè enfòmasyon yo se ke Gaspiyay li menm li ta vin dezyèm chèf nan baz Kòlèg lan. Epi nèg ki te dezyèm chèf lan, li menm, li vin premye chèf. Bagay yo rèd anndan 400 an. Ba wi, bagay yo rèd paske jounen jodi a la m ta kapab di baz la gen plizyè tèt. Non sèlman m te fè emisyon pou m di nou ke aprè arestasyon Yonyon, ben èske sa pral rete kòmsi yerachi ki genyen nan baz 400 Mawozo a, èske se yon bagay ki pral respekte? M te di tèt mwen pa kesyon, pa vrèman. Lè w pran nèg tankou lanmò san jou, anpil fwa nèg yo konn nan ti bouch long avèk li, anpil fwa nèg yo konn menase touye li. Ben, jounen jodi a la, m ta kapab di lanmò san jou kòmsi vle parèt kòm le bouwo, le chèf dè chèf. Aprè, Yonyon pa nan peyi a ankò. Nan yon premye tan, te gen deblozay. Aparaman nèg yo te antann yo, men jounen jodi a la se yon lòt lòbèy ki pete antre lanmò san jou epi lòm konn apèl gaspiyay. Gaspiyay ki li menm al jwenn kòlèg. On ma fè kwa ke depi hier soir anpil bal ap pete nan blòk kwadèboukè a nan baz kote nèg sa yo ye. Antouka mesye. Degaje non batay, youn touye lòt, epi chif la a redui. A wi, se sa. Genyen Joseph Jomaly, Kapwa. Sa se yon jenn gason lapolis touye avanyèswa nan Jeremi. Daprè kèk temwen ki te sou plas, mesye sa a t ap fè NS4, se sa nan Kolèj Louvèti. Li se moun Bomon. Li t ap viv Sentelèn, fanmi l di se misye ki te espwa yo. Manman l se yon madan sara k ap bat dlo pou l fè bè. Men li menm, ti jèn sa a, se konsa l tonbe anba bal. Tèt chaje! Ebyen, fò m di nou ke le Gran Sid pral fè yon gwo mobilizasyon la pati di premye jen, sètadi demen. e ap gen moun ki nan lari, y ap bloke, pa de pasaj, se yon manyè pou kapab denonse sa k ap pase o nivo de Martissant. Écoutez, on va faire le point avec nos confrères de Caraïbes FM. Gran Sid la, kote komèsan yo anonse apati demen premye jwen an yo ap kanpe tout aktivite yo. Enben, fòk nou di, Jakmèl, nou konnen ki fè pati gran Sid la, gen komèsan yo ki yo menm tou, pa rapò ak kalamite yo konnen, kote divès kamyon machandiz detounen, kote gwo valè lajan, yo menm pale de 15 mil dola, yo souvan bay chak mwa nan kad enskripsyon pou pèmèt kamyon machandiz yo gen chans rive Jakmèl e lòt sitiyasyon yo konnen. Sa pèmèt yo di yo menm tou yo mete ansanm avèk tout gran Sid la jisteman pou kapab kanpe aktivite yo. La a nou genyen kèk komèsan avèk nou. Mesye bonjou sou Karayib, nou se komèsan Jakmèl, nou nan aktivite pou nou bloke tout aktivite. Bonjour Mesye Eli, bonjour Caraïbes, nap di maten an nou ansanm maten an pou nou lanse aktivite sa a ki se kote ke nou rive nan sityasyon nou about nou pa kapab ankò vi avèk sa kap pase nou e depi demen si Dye vle ap fè 1 an depi nou nan sityasyon la nou pa konn ki sen pou nou rele. Nou pa konn si pou n rele anlè, si pou n rele atè. Pase sa k ap pase a, nou vin fini pa konprann ke se nan yon konplo total ke nou pran. Pase sa k rive la jodi a, pase nou di, si se pwoblèm, se yon pwoblèm, nou pa wè pwoblèm ki pa ka rezoud la. Ka, yon kamyon pa ka pase Matisan, ou voye l, yo pran l. Ou gen yon wout anlè pa Senzi, pa Sen Jid ou konn pase, epi ou pase ladan l, bon se yon risk ke li ye, kamyon an tou chavire. Aktyèlman la, si w pase anlè a, ou wè yon kamyon ki apèn chavire. Kounye a la, nou vin di, bon. Si demen mèkredi an ap fè Matisan 1 an, ann di premye jwen 2021, premye jwen 2022, sa ap fè 1 an depi Gran Sid lan li dekonekte avèk Pòtoprens. Enben n ap di nan sans sa, dat sa a, nou menm ki fè pati de Gran Sid lan, alò m pa di se Jakmèl sèlman, nou menm ki fè pati de Gran Sid lan, epi n ap mete tèt nou ansanm pou nou di, mete pye nou atè pou nou di non! Nou mande demen si Dye vle. Se yon totalman totalman lari blanch. M pa kwè nou bezwen al mande yon moun pou pa pran lari a. Paske se yon bagay ki konsène tout tout tout moun. E paske nou wè moun, m panse ke fòk moun yo rive nan yon moman pou yo wè ke yo pran nan konplo total. Konplo total la kisa m vle di? Paske lè ou vin gade ou pa wè pwoblèm ki pa ka rezoud nan Matisan. Pwoblèm ki pa ka rezoud nan Kwadèboukè. Lè ou di Te imajine ou gen kat anviwon 14 mil polisye ok nan yon peyi konbyen nèg matisan yo ye? Nèg yo aksepte ke ou sak di yo se otorite yo, yo kanpe yo kite yon ekip nèg pou yon komisarya, yo kite yon ekip nèg pran yon lokalite yo kenbel yo menm kòm swadizan se yo menm ki chèf la paske se yo menm ki chèf kounye a si wap pale de chèf nan peyi an se nèg matisan yo pou di k chèf. Pase ou ka won polisye kounya la al kap mache oul ouvè kòl la e bagay men kan li rive lòt bò matisan mpap bò manche nan rak poul pase menm menm direktè jeneral la te kite lakay li pat menm ka antre pou plizyè jou ann di kounya kiyès kap ba nou sekirite nan peyi a se nou menm chak moun aranje yo kou yo konnen yo bay tèt yo sekirite men nou paka viv nan peyi konsa. Alò ou menm madanm ou fè pati kòmè sa yo tou kòman sa ye pou. Bon mwen menm m paka pale ankò m pa gen mo ankò. Sèl mwa sa m pèdi 4 kamyon machandiz. Pou mwa sa m pèdi 4 kamyon machandiz. Donk nou di sèt ase nou pa kapab ankò nou bouke nou pa kapab ankò nou oblije kanpe avèk gran sid la pou n fè yon feso paske mè anpil chay pa lou li soti nan gran sid la nou fè yon sèl nou nou reprezante 5 depateman sou 10 nou panse n ap fè pwa nan balans la donk kòm pa gen leta pa gen otorite pa gen pèsòn pou n rele ankò nou oblije. Kanpe, Nou oblije kanpe fòk pase fòk nou kanpe pase nou pa gen souf ankò. Pou konbyen tan nou kanpe? Bon nou kanpe jiskaske sa yo rele leta a si yo egziste vre, si leta egziste vre sa yo rele leta jiskaske yo di yon mo nan sa kap leta pase nou nou wè tankou e konfè nou sot di la nou pran yon konplo sa se konplo leta poul dekapitalize nou poul fini avèk nou nou menm nou pa kapab ankò Lè m di nou pèdi 4 kamyon, mwen menm pèsonèlman, 4 kamyon evalyasyon 24 mil dola ameriken ki pèdi nan pwen de yon mwa. Alò, nou te pale n de enskripsyon n konn fè. Enskripsyon kamyon an se Fontamara. Fontamara ap bay 15 mil dola pou enskri kamyon an chak mwa. E sa se y ap kite yon jou pase. E apre sa, pou n pase Matisan. Fòk nou peye an kòb, e soti e de sou de pon sa kote nou sot pran machandiz la, gon bakòp ki pran nou mete nou, mete nou e chadmas, de chadmas etan pou nou peye an kòb e pou nou pase matisan, apre sa pou nou peye kòb fantamara li menm e chak mwa, e chak mwa bay 15. Nou peye bakòp la? Swadizan kamyon sa pou kont li te evalye a 34 mil dola. Sa wap ajoute ladan? E e alo Lovelis, Eli, Eli, alo Eli, Eli. Gen anpil bagay nan popilasyon Jakmèl la nou pa konnen l. Avan nou te konn peye 6 mil dola ayisyen pou kamyon te ka vin jwenn nou. Kounye a nou depanse prèske 35 mil dola ayisyen pou kamyon sa vin jwenn nou. Epi tou bato a li te 300 dola nou dakò l. Yo moute bato a 500 dola nou dakò l. Kounye a l pase a 800 dola. san konte sou konbyen kamyon machandiz mwen pèdi. Bandi pran machin mwen avèk tout kamyon. Jiskaprezan m pa janm jwenn kamyon an. Nou menm nan Sidès, nou fè yon feson avèk gran Sid la. Nou di, apati de demen si Dye ve, nou pou di tout moun, paske la nou pa bezwen al mande moun pou yo rete lakay yo, ke l te ti machann, ke l te pwofesè, ke l te elèv lekòl, ke l te etidyan, nou mande bank yo, nou mande tout moun ede nou, paske sa a konsène nou tout, paske Se nou menm ki an danje. Chak fwa yon bagay pou l vini Jakmèl, yon bagay ki te kout koute 10 dola, kounye a pou l rantre Jakmèl l ap koute w 20 a 25 dola. Men popilasyon an pa konn sa. Sitou pou konsomatè final la paske se li k ap peye konsekans lan. Dèfwa nou menm, nou menm ki antan gran komèsan, lè n rete nou santi nou gen pwoblèm paske chak moun ap vini an pwoblèm. Tout komèsan nan vil la pèdi 4, 5 kamyon. Epitou, sa k plis nan istwa a, lajan se lajan. Bank yo ye, se bank ki bay. Kounye a. Se pa prete yo prete nou, se ponya ke yo ba nou. E leta mete mesye yo pou dekapitalize nou. Leta di pou n al lekòl, nou fè l. Si leta met mesye yo? Wi, leta ki mete bandi yo, paske si se pa leta ki te mete yo, leta vle vin fè gen 2 klas kounye a, se swa ou anlè oubyen ou pa anyen ditou. Afè klas mwayèn nan li pa egziste ankò, paske yo pran tout ti sa k te nan men nou. Se leta k mete yo si leta ki vle ede nou poukisa yo gentan rezoud pwoblèm la vle nan antouka li diminye paske se la e la ki gen boujwa nou menm yo pa konn si nou egziste poukisa yo pa fon jan poukisa matisan pa ka libere pandan 1 an men panse sak pase la plèn nan la nan mwens ke yon mwa li kòmanse paske si leta te vle nou menm nou di si leta pa pran sa an chanj nap antre an dezobisans sivil menm jan paske lè nou fè mach nou fè mach pasifik. Anyen pa sòti, paske leta pa kwè nan bagay ki pasifik, si se vyolans pou n pase, paske nou menm nou se dèkomesan, an menm tan tou nou konn dwa nou avèk devwa nou, n ap antre an dezobeyisans sivil, nou pa p peye taks, paske lè taks nou yo peye, se bandi y al jwenn pou yo achte zam, pou yo vin pran kamyon machandiz nou. Yo detounen nan Sidès sèlman, pou komèsan ke nou konnen gen ofektif de 40 gran komèsan ke nou konnen, si gen 5 nan gran komèsan yo poko pèdi, tout moun se 4, 5 kamyon ap rele anmwey. Kounya la lajan w te prete ou fin peye kounya se kay yo papye biznis ou papye kay ou nan men bank eske kounya w ka kite l pèdi nou tout oblije kanpe nou pa gen machandiz ankò nou pa pral prete kounya pou yo kenbe papye kay la kounya nou oblije kite pòt biznis yo vid jiskaske leta degaje l kòm li gen mache deta an Ayiti lap degaje l pou l pote manje nan gran sid la paske nou menm moun nan sid yo nou fè yon nou fè yon feso nou di dezòmè apati de premye jen nou pap vann nou pap achte jiskaske leta pran responsablite l paske se dwa nou gen pou nou viv nan peyi nou wi nou pa gen resi paske nou bay bakòp yo se 2000 a 2500 dola 2000 a 2500 dola. Ou konnen e chofè a ki dwe jout sa ansanm avè yo men yo konn pale ansanm avè nou pou nou bay kòb la paske nou menm nou jakmèl èske ou konprann depi yo di w yon bagay depi machandiz lan deyò kèlkeswa sa yo di nou fè yo nou fè l bandi fin pran kamyon nou li mande 60000 dola li di l ap ba nou machandiz la. Yo lage nou pòtay Leogàn. Yo lage pòtay Leogàn nan, yo mete li bò Chòdmal te mete nou. 2500 dola, 2 chode konsa a pòtay Leogàn? Wi, 2500 dola, yo konn pase 2, 3 kamyon pou nou. Dakò, mèsi bokou.